Inyon 109 yo, byenvini sou chanèl la, tout fanatik Inyon 109 TV yo, jodi a nou gon lòt sijè nou pral pale pou ou, e se kesyon akèy nan biznis, avè di nou remake lè nou antre nan biznis ayisyen, E vrèman akèy la pa vrèman adekwa, moun nan boude, epi tou li pa ba w gou pou ta menm achte menm, sa vle di jan moun nan reponn ou, sa vle di se konsa e nou menm Inyon 109 TV nou pral pale de sijè sa, e nap nou gen 5 pwen nou pral eseye debat pou ou sou sijè akèy e resepsyon nan biznis E kèlkeswa biznis lan ye, se pa biznis ayisyen sèlman men nou menm se ayisyen nou ye, se sa n ap eseye pale, n ap plis pale sou sa epi nou gen 5 pwen nou pral debat pou nou montre kòman lè w ap akeyi ayisyen nan biznis ou kòman e pou fè pou ka gen anpil moun ki vin nan biznis lan sinon biznis lan ka kraze nan men w Non sans fòk ou toujou e mete akèy la a pwen jiskaske e ou toujou satisfè kliyan yo non sans e konsa wap toujou gen kliyan ki ap vini nan biznis ou sinon wap toujou gen pwoblèm e se konsa nap pale de sa e se inyon 109 TV ou menm ou ka di kisa ou panse de sijè sa nan kòmantè yo si w gen ide pa w pa neglije pataje l avè nou e nou pral antre nan stidyo a rapid vit la pou nou ka pale de sijè sa trankilman ok inyon 109. Mèdam mesye inyon 109 entènèt kòman nou ye Jodi a nou gen yon sijè espesyal pou ou, kete nou pral pale w de akèy nan biznis yo. Lè w ap fè yon biznis, sa ki pi enpòtan ladan l se akeyi moun, se kòman pou akeyi moun nan biznis lan. Si w pa konn kijan pou akeyi moun, se rete w ap rete konsa, w ap wè biznis ou pa ka mache, w ap di oh sa k pase, sa k pase, biznis ou pa janm mache, e ou fè biznis, biznis lan ta sipoze mache, epi tou ou gade gade w gade w wè biznis pa janm ka mache. Jodi a nou pral pale w kelke pwen e nan biznis e kijan pou fè akèy ou nan biznis. Se sa nan pral pale w jodi a. E premye bagay nou pral pale w nou pral di w kisa ki sèvis kliyantèl nan yon biznis. Kisa ki sèvis kliyantèl nan yon biznis. E pi apre nou pral wè e. Akèy ou ou resepsyon nan yon biznis Ki jan pou fè yon bon akèy oubyen yon bon resepsyon nan biznis ou Lòt bagay n ap gen pou nou wè Lòt bagay n ap gen pou nou wè se Ki baz resepsyon kliyantèl genyen yon kliyan genyen Ki baz resepsyon kliyan an. Ki baz yon moun dwe genyen ou menm k ap resevwa kliyan? Se sa nou pral wè jodi a. Kijan ou ka akeyi kliyan nan yon biznis? Kijan pou fè sa? Gon jan sa fèt, e pa nenpòt kijan. Epi ki karakteristik e ki karakteristik yon bon resepsyon genyen? Se tout sa nou pral gen pou nou wè la Jodi a e tout sa nap gen pou nou wè e jodi a la e nan emisyon sa e nou pral la e lage yo pou ou ou menm ki gen pou abòne a chanèl la pa fè rezistans ou menm ki gen pou pataje videyo yo pa fè rezistans pataje videyo yo abòne epi kòmante sa k pi enpòtan pou nou se abòne kòmante pataje like hahaha ou pat konnen kijan fè yon bon. Resepsyon nan yon biznis. Imaj ou dwe pafè. Disponibilite w, politès ak respè, sa yo dwe toujou prezan lakay moun k ap resevwa e moun ki vin achte oubyen ki vin pran sèvis nan biznis ou. Akèy la. Akèy la ale san mank nan anplwaye k ap resevwa moun nan. Rad li toujou pwòp, li sipoze byen kwafe, cheve moun nan sipoze byen penyen nan bon kreyòl la. Fòk li rad li pa kan, fò moun nan pa kan kon peny ti dan. Sa vle di si w ap fè biznis konsa, li pa p bon. Fòk ou toujou disponib e fòk ou toujou gen yon figi souriyan. Fòk ou disponib pou moun ki vin achte a. Yon diskou avèk bokou de politès, avèk anpil politès, toujou avèk respè. Menm si kliyan an ta fache, fòk ou toujou ou menm genyen yon lòt ton paske se pa menm si se avè w kliyan an ta fache, paske moun nan se ou k ap resevwa l, se nan biznis ou ye, ou gon jan pou resevwa moun nan. Ki sa ki yon sèvis kliyantèl? Oubyen yon sèvis resepsyon? Ki sa sa ye? Se fason pou w bay sèvis ak yon kliyan. Se sa ki sèvis a kliyantèl. Se fason w dwe bay moun nan sèvis lè li vin nan biznis ou. Se sèvis kliyan an se tout ti jès, tout ti atitid ki pral fè kliyan an santi li enpòtan nan biznis ou lè li vin nan biznis lan. Tout ti jès yo. Tout ti ti atitid ou bay moun nan, souriyan, ou ba l yon blag detanzantan, gen moun, ou konprann, se sa ki atire kliyantèl vin nan biznis. Pou w ka koute kliyan, ou sipoze koute l, dolote kliyan an, se se sa. An brèf, yon fason pou li ka anvi tounen yon lòt fwa pou l vin achte nan biznis ou. Resepsyon an kòmanse Depi arive moun nan, depi moun nan antre anndan an, ou kòmanse resevwa l, jiskaske kliyan an ale, li sòti dèy, li vire do l, l ale, l al lakay li. Fòk li santi l te vin achte, li pase yon bon moman. Salye kliyan an lè l antre nan biznis lan, sa enpòtan. Salye kliyan an, anplwaye ou. Anplwaye yo dwe al bay e pale avèk kliyan an, di l bonjou pou w kòmanse. Toujou kòmanse pa yon bonjou avèk bokou de politès. Fè yon premye vizit kote l. Di li bonjou epi sèvi ak yon bonjou trè enpòtan nan biznis. Lè w kòmanse, ou kòmanse avèk yon bonjou, sa ka ouvri yon pakèt Konvèzasyon avèk kliyan an. Sa sa pral pèmèt kliyan santi l an konfyans. Sa montre ke ou te wè kliyan an antre nan biznis lan. Sa montre ke ou te wè li epi ou mete w disponib pou li. Se sa. Sa trè enpòtan. Paske gen moun nan ki vini li poko konnen ki sa ki kote bagay la ye, sa l bezwen an. Men depi ou kòmanse kominike avèk li, li prè pou li ouvri paske se li ki vin l achte, li pa konnen kote bagay yo byen plase. Se ou menm ki gen bagay pou vann. Li menm, se achte l vin achte. Fòk nou pa mare machwè nou, epitou nou panse n ap fè kòb konsa. Kòb pa fèt nan mare machwè, se rilaks, bay ti blag avèk moun nan lè l vin achte. Se konsa n ap kapte atansyon kliyan. Ki karakteristik yon bon resepsyon? Yon moun ki ap fè resepsyonis oubyen yon moun k ap resevwa moun nan biznis, tout depi moun nan, w ap resevwa moun nan biznis, ou kòm yon resepsyonis. De tout fason, yon bon akèy dwe souriyan. Sa vle di souriyan, sa vle di toujou souriyan. Bon akèy toujou dwe souriyan. Cho ak elegan. Fòk ou elegan, fòk ou pa montre ou mare, fòk ou ouvè, ou konprann yon sans. Li dwe trè imen, sa vle di se pa yon fek w ap bay, se fòk ou montre ou se yon moun vrèman. Sa w ap di a l ap sòti nan kè w kankou Si w ap di moun nan bonjou, fòk bonjou an soti e li soti nan kè w. Ou pa dwe tankou yon wobo. Sa vle di sa pa fè sans. Yon moun vin achte nan biznis ou, ou rete rèd kankou yon ke makak. Hein! Epi tou, si w pa kwafe tèt ou byen ankò, ou kankou yon penti dan kankou moun yo konn di a, sa p ap atire kliyan vin nan biznis ou. Okontrè, se pouse l ap pouse kliyan yo ale lòt kote. Se rete wap rete, wap wè de twa grenn moun vrèman, moun ki vrèman bezwen, ki vin nan biznis ou an. Se sa, se sa. Kliyan an dwe santi imedyatman ou pran swen li, ou privilejye l ak akonpanye l nan inivè, nan antouraj biznis ou an, nan inivè etablisman w lan. Fòk ou montre depi moun nan, kòmsi se lakay pa w menm moun nan ye, fòk ou montre moun nan, Li enpòtan, fòk ou ankadre l, fòk ou privilejye l. Se sa k pou fè l li vrèman, si l ta anvi achte yon grenn, kounye a l ap achte 3, l ap achte 4, l ap achte lòt. Kounye a, se sa k pral fè e biznis ou an ap ogmante. Se konsa, la resepsyon an dwe ireprochab. Nou sipoze san fot nan nan resepsyon nou, lè n ap fè resepsyon. Sa vle di nou pa sipoze kite tou vid pou kliyan m pa ta vin fache nan yon sans. Ok, sa nou fin pale de pwen sa, nou pral pran yon lòt pwen. Kijan ou dwe akeyi kliyan an? Nou pale de sa nan yon biznis. Sa vle di nou pale de sa, se tèm nan, se an gwo, se sa, se kòm yon repetisyon men tout pa menm. Ou konprann? Yo gen yon ti diferans kanmenm men tout rapwoche youn ak lòt, se jis pou fokis, kenbe atansyon w sou kòman pou akeyi moun nan biznis ou. Kijan ou dwe akeyi kliyan an nan yon biznis? Antisipe bezwen kliyan, se sa m t ap pale talè a. Fòk ou toujou antisipe bezwen kliyan lè w di l yon bonjou. Sa vle di, li menm ki te bezwen yon lòt bagay, l ap gen tan di w, a, men sa m bezwen, kounye a w ap oryante l. Ou antisipe bezwen kliyan an. Epi, ou dwe toujou ale devan kliyan ou, kliyan w yo, ou mande, ou ka mande l vrèman si l pa ko konn ki sa l te bezwen. Epi se konsa Ou pa janm kite yon kliyan rete tann. Pa kite kliyan an rete tann. Sa vle di, si l ap tann tann pou w vin mande l kisa l te bezwen, depi l ap antre ou gentan wè l. Menm si w te gen yon lòt moun w ap sèvi, ou just fè l yon ti babay, yon ti jès. Tout sa se enpòtan, fòk ou elegan, nou sot di sa talè a. Fòk ou pa kite kliyan an tann. Ou dwe vijilan ak atantif. Ou dwe reponn ak sipòte kliyan ou yo lè yo vin achte lakay ou oubyen lè yo vin pou yon sèvis. Ou sipoze atantif. Fòk ou alekout. Pa inyore moun nan biznis. Moun nan e pa mande l vin mande w. E pa figi w moun nan vin achte. Se yon bagay moun nan bezwen l vin achte. So, ou sipoze mete w rilaks pou sèvi moun nan. Fòk ou atantif, fòk ou elegan. Kliyan se kòb li pote ba ou. Si w fè bagay la, Se pou w ka vann. Se pa pou w boude djòl ou kankou moun yo di nan kreyòl la. Pou w mare bouch ou kankou bouch bourik, li pa bon. Lè w anndan yon biznis oubyen yon sèvis w ap vann, fòk ou toujou souriyan. Se sa ki pou fè biznis ou mache. Pa janm kite yo kliyan w mekontan. Pa kite kliyan w fache. Se sa. Lè w timoun w al achte yon bagay, moun nan e lè a l te gen pou l ap pale yon lòt koze k pa enpòtan, ki pa gen ankenn rapò a biznis lan. Yow, sa pa enpòtan, se kliyan pou w sèvi, se sa pou, sèvis pou w bay moun nan. Se sa k pou mennen moun nan vini ank retounen nan biznis ou. Pa kite moun nan mekontan. Mete w toujou disponib. Fòk ou toujou disponib pou kliyan w. Se kliyan w li ye, se lakay ou l vin achte. Se ou menm ki pou fè kliyan santi li wa vrèman. Yo di kliyan wa, men Nan biznis pa nou yo, biznis ayisyen yo, nou toujou wè diferans lan. Kli, lè w vin lachte lan kay moun lan, e kòm si se favè w vin mande l. Figi l mare, tèt li yon bagay, l ap pale jan yon jan dwòl. Ey! E vann n ap, e biznis n ap fè? Nou pa pran poul sou lòt moun yo. Lè w al kay Arab la, li pa konn pale lang ou non, men l ap eseye jwenn yon mo pou l atire atansyon w ladan l. Lè w al kay Chinwa a, menm bagay la. Lè w al kay Italyen an, menm bagay. Ayisyen an menm li pa janm chèche yon jan pou l chèche yon ouvèti avèk yon lòt moun e lè moun nan vin achte ayisyen parèy li omwen ta bay yon ti blag ant ayisyen yo kòm ant ayisyen yo toujou ap mare machwè yo nan yon sans kòmsi yow e mande w vin mande moun nan poutan e pou kòb ou vin achte nan yon biznis moun nan ouvri yon biznis men li pa konn kijan pou li akeyi moun nan biznis lan. Sa pa dwe fèt, mwen espere nou koute video a byen e pataje l avèk tout lòt moun nou panse k sa ka itil. Nou dwe fè biznis lan pou nou fè kòb, nou dwe fè biznis lan pou nou atire moun, se sa ki yon bon biznisman. Lè w ap fè biznis, ou pa fè biznis lan pou tèt ou. Ki baz resepsyon kliyantèl genyen? Ki baz? Nou sot wè pwen sa yo. Tout travayè, tout travay ki gen rapò ak. ak ospitalite mande pou kliyan an resevwa yon bèl akèy ak yon souri chaje ak politès, nou te di sa talè a nan yon pwen, yon ton bèl, sa vle di fòk ou gen yon ton nan vwa w, yon bèl ton, bèl vwa, tankou yon moun ki vrèman anvi wè moun. Fòk, fòk ou, yon bèl, yon ton ki bèl nan vwa w, Koutwazi, fòk ou toujou gen koutwazi. Kankou se yon zanmi ou te rankontre, ou te wè, ou pa te wè l lontan. Se konsa, fòk ou cho avèk yon koutwazi lakay ou, nan biznis ou. Se sa k pou ede biznis ou. Pandan chak kontak ou gen avèk moun nan, ou sipoze toujou, menm si ou te gen yon pwoblèm pèsonèl, paske defwa nou toujou pran pwoblèm pèsonèl pa nou, nou mete l sou moun nan lè moun nan vin achte nan biznis. Se pa nòmal, depi ou gen yon kontak wap fè avèk yon kliyan, pwoblèm pèsonèl ou sipoze vire l dèyè tèt ou. Konprann? Jis pou ka montre moun lan li enpòtan nan biznis lan. Konprann? Menm si w te gen yon pwoblèm pèsonèl, imedyatman wap pran yon chak kontak ou yon reflè, fòk reflè souri a parèt sou lèv ou, sou machwè w nan yon jan kanmenm pou moun lan ka wè li vrèman atire, li kapte atansyon w. Se sa k pou fè moun nan santi li an konfyans. Konprann? Se sa ki pou bay moun nan yon vrè kontak avèk ou menm ki kounye a pral devlope vrèman yon kliyantèl. Sinon, se yon lè konsa l ap parèt, lè l bezwen gran ijans, lè l pa ka jwenn yon lòt altènativ, se lè sa l ap vin nan bagay ou a, e konsa biznis ou an p ap janm byen mache tou. Se konsa. Konfyans, se sa ki ka fè li retounen nan biznis ou an. Se sa ki ka fè li pale de biznis ou an tou. Konsa, w ap gen plis kliyan. Se te mwen menm, Rasilien, ki te prezante nou ti koze sa sou afè akèy ak resepsyon nan biznis nou. Mezanmi, biznis se biznis. Biznis pa fèt pou timoun. Biznis pa fèt pou ti bebe. Men, Biznis fèt pou moun ki gen konprann. Si w ap fè biznis, ou depanse yon lajan pou w fè biznis lan. Men, fòk ou konnen esansyèl pou w atire moun nan biznis lan, se akèy. Se sa ki enpòtan, jan w ap ranje bagay yo sa trè enpòtan tou. Dekò biznis ou, sa se trè enpòtan. Mwen menm mwen se Rasilien, Inyon 109 TV, zanmi entènèt. Mwen te kontan pote tout ti enfòmasyon sa yo pou nou, tout ti koze e sou afè konesans pou akèy pou nou, nou menm ki ap koute chanèl la pa bliye si w renmen videyo a pataje l si w renmen videyo a like li si w renmen sa n ap fè a ba nou yon kòmantè pou w di nou w apresye sa nou fè a nou kapab rankontre nan yon lòt videyo a la pwochèn.